Se avèk on kè meurtri ke m ap pale avè nou aprè midi a dimanch 18 septanm lè m fin tande papa Widney Jean Joseph padon on jèn gason de 21 an ki sot dezyèm loreya nan depatman lwès kote ke lapolis Asasine l sou wout ayopò lan pi devan Simon Pele lan zòn Bènamez, Opital Bènamez e yo mete dife sou li, vide gazolin mete dife sou li. Polisye pa nou yo wi k fè sa a. Direktè Frantz Elbé, lapolis ou vle fè a pa ka ap fè sa a, pa ka ap remèt popilasyon an sa a. Enspektè Jeneral an Chèf Senfò La police nap fè a paka remèt sa a bay popilasyon an. A tout papa Widney mesye Joseph al pale avèk polisye yo ki te nan cha a. Yo joure manman l. Te gen youn ki te plizoumen gen konsyans li di al pran l kouri lopital avè l chèche yon moto men tout moun te pè e lòt yo pat obtanpere yo t al chèche gazolin a tout nan stasyon gazolin yo t ale a yo pa ba yo Yo pran yon moto, yo pran gaz nan moto a e yo vide sou jèn gason sa a. Nou pa konn kisa l t ap ye demen nan peyi a. E papa l di, papa l di li te nan yon pwosesis kote ke li ta pral vwayaje an Amerik di Nò, an patikilye o Kanada pou l al etidye medsin. Nou pa konn ki kantite medsen Widner Joseph ta pral ye nan peyi a pou te akonpanye nou. Ayy ala gate. Pou ede pèp ayisyen an rete an vi. Paske nou menm nou wè sa. Ariel Henry kòm medsen de renon, gwo chiwochirijyen ki la pou ede moun rete an vi, ki la pou ede moun rete vivan. Enben nou wè olye. Ke li pratike sa l te aprann yo, sasèdòs ke l te fè pou l ede moun rete an vi, nou wè jounen jodi a, se bal l ap bay militan lan tèt. Ariel Henry, tout sa k pase lan peyi a, se sou responsablite w. Vòlè sa yo dwe pann tou lè yo rive pouvwa Letènèl veye kite pouvwa Gen tout bon bagay ou gen Gen tout bon bagay kay bagay ou ye ki mouri nan peyi a, du nord au sud, de l'est à l'est, se sou kont Ariel Henry. Tout bizisman nan peyi a, ke biznis yo kolè popilasyon an, piye yo, se sou kont Ariel Henry. Moun ki pran bal pandan semèn nan lan sud, an patikilye Okay, moun ki pran bal Jakmèl, moun ki pran bal. Sen Mak, moun ki pran bal Gonayiv, moun ki pran bal Tigwav, enben moun ki pran bal Pòtoprens, Jeremi, se sou kont Ariel Henry. Nap di l ankò, Ariel Henry son iritan. Jan ansyen kamarad nou te ka di. Ariel Henry son chabon du feu. On chalatan! Ou manyenl lap sal ou, ou metel lan recho ou limenl lap brilew. Ariel Henry pa gen plas li lan negosyasyon lan sa kap fèt lan peyi a la. Ariel Henry se yon itritan. Si moun sa pa ka manje, manje kay pa ka peye, Letènèl fè ajan ki pye pou mwen an. Mèsi, mèsi militan yo. N ap denonse de fason enèjik ajisman, konpòteman on ansanm de kamarad ki te nan mitan nou. Jan m te di l talè a, lougawou lan fanmi, jan pwovèb ayisyen an toujou di, se pi gwo lougawou. André Michel vòlè! Ebyen n ap di, Se sou kont nou. Lavi Dizay Robert Nonsan di Dizay nan Kanapevè se sou kont nou. Lavi tout militan nan Petyonvil se sou kont nou. Lavi Reginald Dumé kap mele chanmas se sou kont nou. Lavi kamarad nou kad Sektè Demokratik Josué Stervil lan Dèlma 32 nou konnen nap rele maten midi swa nou wè ke se yon jèn gason ki gen konviksyon Mwen se achiv batay sa a depi 19 out 2017 sòti Akayè jiska jounen jodi a. Nou konnen m konn tout sa nou fè. Nou konnen m gen tout achiv yo nan tèt mwen, yo lakay mwen nan bibliyotèk lakay mwen, yo nan kalpe m. Malè a nou menm! E m wè nou entèlijan anpil. Lan tout non moun n ap site yo, nou pa janm site non m. E mwen menm, malè a nou menm, m ap mete nou deyò, m ap mete nou lan lari. Bann asasen! Nou te menm kote avè nou, n ap defann menm valè, n ap defann menm prensip pou pèp la. Jodi a pou detwa gin pyas, pou detwa gin gwo nan jounaryèl, e nou asepte, n ap tire. Pep la ap kriye pou enflasyon an nan tet. Mafya se yon apel Map lanse yon apel a la vijilans militan SDP, militan tout lot strikti, tout lot pati politik, tout lot regwoupman, menm sitwayen kap goumen nan lari a, ki barikade bò lakay yo, ki barikade riyèl. Nan bò lakay yo, menm ti wout tèsyè, m pa bezwen pale nou pou ti wout segondè yo, ebyen lavi moun sa yo sou kont nou. Nan sans sa, m ap di militan yo, fò yo vijilan, fò yo pa pran lan pyèj on ansanm de ti gwoup moun phtk avèk ti gwoup moun Jovenel Moïse ki pral atake on ansanm de kay Yon ansyen lidè ki te nan opozisyon ansanm avèk rejim nan pou al fè revanj sou yo. Sa enpòtan pou nou soulinye. Gade pou n wè, èske n wè yo atake yon kay moun nan rejim nan k vòlè plis pase 4 milya dola? Nou wè yo atake yo? Nou pa wè yo fè sa. Èske nou wè yo atake. On kay on moun ki te nan Jovenel ki tap vòlè piye kèk se tan nou pa wè sa Enben map di nou fò nou vijilan nou bezwen nou bezwen tout moun nan batay la pase on ti silans silvouplè on ti silans nou bezwen tout moun nan batay la pase batay sa m sot dil deja Se batay pèp ayisyen, se batay la jenès ayisyèn, sèt yn batay sitwayèn nou bezwen tout moun men fòk nou pridan fòk nou fè atansyon pou yo pa dirije nou nenpòt kote e kòm nou konnen deja pèp kap goumen pa janm pèdi batay.